Jodi a la m fè videyo sa a pou m prezante w 2 jèn afriken ki fè yon gwo envansyon nan mond lan. Men ou menm w ap poze tèt ou kesyon èske se vre se yo menm ki fè gwosè bagay sa a? Seri de bagay n te konn ap gade nan syans fiksyon se yo menm jèn afriken sa yo rive reyalize. Avan m al prezante w kisa yo reyalize a, se premye fwa w pase chanèl sa a, make sure ke w abòne epi aktive klòch notifikasyon an Pou pa rate youn nan video ki nap lage yo. Janw konnenl deja si w te kanpe pran ti chèz ba ou chita paske nou pral vide enfòmasyon sou ou. E jèn afriken sa yo gen youn ki rive nan inivèsite li paka kontinye li oblije bay vag, lòt la menm li pa menm ka peye lekòl li menm, yo vin met tèt ansanm pou yo ka pwodwi de bagay ke mond lan ap bezwen. Ou menm kap gade video sa wap mande poze tèt ou kesyon bon kisa yo fè ke mond lan pral bezwen konsa. Ou menm wap poze tèt ou kesyon bon kisa 2 jèn afriken sa yo fè ke tout moun pral bezwen nan mond lan. Ebyen 2 jèn afriken sa yo rive fè yon ponyèt ki biyo robotik komsi ou ka jis panse yon bagay epi ou ka fèl avèk ponyèt la. Se plis moun ki gen ki manke yon ponyèt oubyen ki manke yon pye. Se jan nap gadel nan video a la nap wèl nan li jis enstale ponyèt la nan kòl epi tout sal panse epi ponyèt la jis fèt. Sil panse poul pran yon bagay a menl, ponyèt la ap annik pasel pranl. E sil ta panse poul tire yon kout pwen sou yon moun tou, ponyèt la ap fè tout mouvman yo kòmsi se te yon ponyèt reyèl moun nan te genyen. Bagay sa yo se nan fim te konn wè bagay sa yo menm potko janm wè bagay sa yo an reyalite. Men yon jèn afriken ki pa menm gen Anpil èd ekonomik ki rive reyalize l. E si w ap gade byen, w ap wè, wobo yo fè a, se avèk ti bout planch ke yo itilize yo vise yo pou yo ka fè wobo sa, paske yo pa gen twò bon materyèl. Nan moman m ap pale avè w la la, depi apre 2 jèn Afriken sa yo fin fè bagay sa, gen anpil moun k ap chache ede yo pou yo ka fè plis bagay toujou, paske yo wè envansyon sa yo fè a pral rive itil mond lan anpil. E lè yo te rive poze yo kesyon poukisa yo fè yo fè l, yo di se paske, Parapò avèk antouraj yo, erèzman anpil moun, akoz moun nan pèdi yon ponyèt, li vin li vin oblije depann de yon lòt moun ki pou fè kèk bagay pou li. Kounye a yo vle fè moun ki endikape yo pou yo vin endepandan parapò avèk andikap yo genyen an. Ou menm kap gad video sa ou ta sipoze bay video sa yon like epi kite yon kòmantè pou ka ankouraje mesye sa yo. Paske yo fè yon bagay ki pral leve tèt nwa nan tout mond lan. E imajine w kòman yon moun ki te pèdi yon ponyèt li depi lontan, kounye a l tande gen yon fason li ka fè tout mouvman ke l t ap fè a ponyèt li yo, kijan moun sa pral kontan. E ou menm tou, ankouraje mesye sa yo pou yo ka fè plis bagay. Kite yon like, kòmante, di sa w panse de sa yo fè a, e kisa sa ka pote nan mond lan. Mèsi avèk ou menm ki te gad videyo sa de kòmansman jiska lafen. Si w poko abone avèk chanèl la fè sa kounya pou ka toujou jwenn videyo lè nou lage yo.